Tvlakayhaiti.com Medam e mesye nou kontan rejwen nou ankò yon fwa nan nouvel video sa ke nou pote pou tout e konpatriyòt nou yo e pa bliye jodi se mardi e se 7 fevriye 2000. 23 jodi an la bay prezidan Jovenel Moise e donk anviwon 2 lane depi l mouri si memwa nou pa fè nou defo e jiska prezan poko gen jistis. Enben jodi a la a gen ansyèn premyè dam peyi Dayiti an Martine Moise ki li menm sòti nan silans li E jodi a menm nan dat sa a pou l voye mesaj sa a bay sila yo ki ta konplis nan asasina prezidan Jovenel Moise, enben parenn nan jwenn pa l la a, toutan gwo boujwa politisyen ki enplike nan zak sa a, tout moun jwenn pa yo jodi a la a nan dènye sòti sa a ke Martine Moise li menm li fè, e nou pral envite ou tande deklarasyon ansyèn premyè dam nan. Lòt nouvèl ke nou pote pou ou ki fè anpil pale anpil jodi an la a, E genyen tou ansyen senatè Simon Dieuseul Dera ki li menm pase move moman anba kout bal bandi nan blòk Kanaran medam se mesye depi kelke tan nou konnen nèg sa yo kap fè e defè ki gwoup gang sa kap dirije pa Jeff enben nou pral envitew gen detay tou sou atak ke lapolis ta mennen donke sou gwoup gang sa e genyen yon bandi ki li menm rele Jerry Msye tonbe e nou pral envite w gen detay avèk madam Liliane Pierre Paul ki pral ban nou plis detay ak plis presizyon enben sou dènye sòti sa ke lapolis fè e kote yo bay rezilta e donk ak sòlda sa ki li menm tonbe anba kout bal bandi paske l te nan echanj kout zam ebyen lapolis san pitye. Mete misye dòmi ajamè, nou pral envite w tande deklarasyon Martine Moise nan dat sa ki se 7 fevriye 2023. Jovenel li menm ki te asasine 6 7 jiyè 2021, enben medam e mesye nou pral envite w tande deklarasyon ansyèn premyè dam nan Martine Moise E nan okazyon sa rete swiv video a jiska la fen, abone, like, pataje sitou kite yon komantè, nap tounen pou yon nouvel video. Ke nou konnen jodi a la se 7 fevriye 2023 ki make anviwon ki make 19 mwa apre asasina prezidan Jovenel Moïse ebyen jou sa se yon jou spesyal nan memwa chak grenn ayisyen kote ke Nan lari Pòtoprens, gen kèk mouvman k ap eseye efektye nan moman n ap pale la a, men nou kapab di tou 7 fevriye sa a li raple nou la chute de Duvalier kote ke nou konnen 7 fevriye 86 ki sa k te pase, enben kote ke Duvalier te kite pouvwa a, enben kote ke n ap raple w li te kondui soti nan Palè Nasyonal pou l te ale nan Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture pou l te kite peyi a, enben jounen jodi a nou kapab di e anviwon e anviwon 37 an aprè. Ki sa k regle Jimmy? Nou kapab di yon peyi ki plonje dan lensekirite jeneralize, kote gen anpil moun ap fè kòmantè kòmkwa enben Divalye li te meyè pa rapò avèk rejim ki la a. Nou pa, men nou menm bò kote pa nou, nou tyen aske pou nou enfòme de reyalite a nan peyi Dayiti. E Jimmy, dan kèk je nou wè la a onivo enben jisteman zòn Kanaran, enben yon ansyen senatè, n ap raple w ansyen senatè Derasimo Dyesèl, ki li menm manke kite po l pa rapò avèk atak bandi Kanaran fè sou li e n ap raple w bandi Kanaran se menm mesye se menm alye mesye Izo yo mesye Ti Lapli yo ki yo menm tabli baz yo anlè a la a eben byen bonè jodi madi eben 27 fevriye 2023 bandi Kanaran eben atake ansyen senatè Deyasimo Dyesèl sekirite li blese pou pa di chofè li ebyen kote ke se de jistès misye arive sove ebyen nou wè ansyen senatè Deas Simon Dieuseul nou konnen ki te tou non pèsekitè nan do prezidan Jovenel Moïse ki tap poze tout sòt dakizasyon ebyen jodi 7 fevriye a la Deas Simon Dieuseul ebyen manke al jwenn ebyen ansyen senatè Yvon Bisquet nou konnen ki te kite pol pa bandi ti makak yo ebyen nou wè la bandi yo ki kòmanse mòde mèt yo la nou konnen bandi sa yo ki enplikasyon yon seri de senatè, òm deta genyen jisteman pa rapò avèk afilyasyon yo ebyen nou wè bandi kanaran atake senatè ansyen senatè ansyen senatè Gérasimo Dessel ki li menm nan moman n ap pale la ebyen ta soti li pa blese men sekirite l pran bal sekirite l blese ebyen se konsa sitiyasyon la onivo kanaran sanzoubliye o nivo depatman Latibonit yo pral gen pou fè le pwen, di li. Vwala, epi e. Non, sou sit entènèt li, l pibliye enfòmasyon sa a, gen yon manm aktif gang Kanaan, lapolis stope, sa vle di touye l, prezime bandi sa yo rele Diery Jeudi, ki manm gang Jeff, yo pa konn sinyati l, ap dirije ki baze nan Kanaan, lapolis di l pa konn sinyati Jeff lan, epoutan se li menm ki chèf gang nan, misye te blese, nan tire lobe ak lapolis yè lendi 6 fevriye a nan zòn Bon Repo. Li te gen 39 lane, li son natif Dèlma, Dyeri a, chèf gang lan Dyèf te enstale l. Dyèf la son bandi ki gen patant tout moun konnen nan zòn lan, yo rele Pitimi, pa tèlman lwen kote rele Koray, se la l ap dirije gang sa. Dyeri Jeudy, Lapolis di l t ap chèche l pou enplikasyon l ta genyen nan mete dife nan sou komisarya Koray la. Se tout sa lapolis di. Men, jiskaprezan, se toujou segon kouto yo lapolis anonse li met men sou yo. Pa gen ankenn gran chèf yo lapolis janm mete men sou yo. E, anplis de sa tou, lapolis li di li met men, li di li touye, men moun yo pa wè Pa gen okenn enfòmasyon ki pibliye ki montre zòn kote lapolis mennen operasyon, moun li di ki viktim yo, anyen ditou nan sans sa. E se sa k fè gen anpil moun ki mete an dout gany lapolis di li fè nan kesyon operasyon l ap mennen. Yo pran pretèks kontestasyon an pou ouvè vàn vyolan. Frè m ak sè m nan peyi Dayiti ak nan dyaspora a, sa fè 35 lane pèp ayisyen an ap goumen pou jwenn demokrasi, pou bati yon Leta fò, pou ke lapè ak devlopman ekonomik blayi e ogmante chans pou lavi miyo. Pou gen yon leta fò, se yon obligasyon pou pèp la al vote nan bon jan eleksyon. L ap vote pou kandida ki gen bon jan pwogram, ki ka di l aklè ki sa li gen nan dyakout li kòm pwogram e kòm solisyon a pwoblèm peyi a. Se vòt pèp la k ap fè kandida sa a, apre eleksyon an, rive kòm otorite nan tèt pouvwa egzekitif la ak pouvwa lejislatif la. Wòl yo nan tèt Leta a se rive fè pwogram yo te pwomèt pèp la nan moman yo t ap fè kanpay la ateri pandan y ap dirije Leta a. Depi 16 desanm 1990, Pèp la ap goumen pou ke 7 fevriye chak 5 an se yon prezidan eli ki ranplase yon lòt prezidan eli. Se menm bagay la pou palmantè yo ki fè pati de pouvwa lejislatif la. Lè yo rive nan tèt leta apre eleksyon e ke yo vin otorite ki lejitim nan pouvwa egzekitif ak pouvwa lejislatif la, Yo vin ranfòse pouvwa jidisyè a e pèmèt ke rejim lalwa a blayi sou tout teritwa a. Kidonk, lè se pèp la ki vote pou mete otorite nan twa pouvwa Leta yo, desizyon k ap pran nan nivo twa pouvwa sa yo gen lejitimite ak legalite. Malerezman, depi pèp la fin vote konstitisyon an 29 mas 1987, oligak kowonpi ak politisyen vyolan refize respekte règleman demokratik yo. Yo refize respekte vòt pèp la. Se ak vyolans sèlman yo vle pran pouvwa a. Lè poutchis yo sèvi ak vyolans politik pou fè san pèp la koule, pou yo ka vòlè pouvwa a, yo mache sou manman lwa peyi a, yo krache sou prensip demokratik yo, lè sa a, Sa yo fè a rele koudeta. Depi 1987, se sot nan koudeta, tonbe nan koudeta, ki trennen dèyè l mizè ak dezolasyon, ki lage pèp la nan kore l ye jodi a. Nou bouke e nou pa dakò. Jodi a 7 fevriye 2023, nou te dwe ap patisipe patriyotikman, avèk onè, diyite, nan selebrasyon premye ane manda 59 vyèm prezidan peyi a, ke pèp la te dwe chwazi nan eleksyon. An menm tan tou, peyi a te dwe ap selebre premye ane 51 yèm lejislati a, ki te dwe kòmanse fonksyone depi dezyèm lendi janvye 2022. Olye de selebrasyon ak komemorasyon, se yon maswiy fe y ap fè pèp la monte paske chak jou mizè l ap ogmante, chak jou se plis soufrans. Li wè jodi, li pa ka fè plan pou demen paske l pa konn kisa demen ap di. Li pa konn si l ap vivan toujou. Èske se anvi? Pèp la pa dakò kontinye viv konsa. Olye peyi Dayiti ap selebre demokrasi, se yon kochma l ap viv. Yo asasinen 58 tièm prezidan Dayiti, Prezidan Jovenel Moïse le 7 jiyè 2021. Yo te di depi Prezidan Jovenel ale, Tout bagay ap chanje. Wi, tout bagay chanje vre paske sa vin pi mal. Yo touye Jojo, yo tou fè zewo. Ensekirite, lavi chè fè pèp la pa ka reziste ak vant kòde. Lè oligak kowonpi, politisyen vyolan pa bò isit ak lòt bò dlo mete ansanm pou touye yon prezidan, Se yon gwo krim ki fèt kont nasyon an, kont manman lwa peyi a, kont pèp la, kont demokrasi, kont chat demokratik rejyonal la. Apre asasina odye Prezidan Jovenel Moïse la, Asasen yo ki te pè volonte popilè a aranje yo pou pa janm gen eleksyon, pou pèp la pa patisipe nan desizyon politik peyi l. Bon mesye, ki sa nou pè la? Yon pèp ki chita an silans malgre n ap toupizi l? Epi nou pè sa? Sèl zam pèp la gen nan men l, se zèl kat li wi. Asasen an mete pye sou kou lajistis, yo domestike l pou pwoteje tèt yo. Pèp la reponn, Bat chen an, tann mèt li. Ti pèp ou a ki an silans sa a Se lan bil l ap boukannen wi pou l sèvi ak kòn nan pou sonnen rasanbleman. Kreyòl pale, kreyòl konprann. Jodi a 7 fevriye 2023, moun ki fè koudeta touye prezidan Jovenel Moïse la ap travay kont rejim lalwa, kont lajistis, kont demokrasi. Nan zak y ap poze, yo kanpe anfas Konstitisyon an, anfas souverènte peyi a, anfas enterè pèp la depi 19 mwa. Moun sa yo reprezante yon menas pou chak grenn Ayisyèn, chak grenn Ayisyen, kè l ann Ayiti, kè l nan dyaspora a. San vòt pèp la, yo vle rete nan tèt leta a avèk benediksyon enmi fawouch peyi Dayiti yo. Kijan nou fè rive la a, kote lalwa ak prensip demokratik yo pa respekte? Depi plis pase 20 lane, gen yon gwoup oligak kowonpi ak politisyen vyolan ki bezwen jere byen ak pouvwa leta a san yo pa ale nan eleksyon. Chak fwa gen eleksyon, yo konteste l, menm lè l respekte tout bon standa nasyonal ak entènasyonal. Yo pran pretèks kontestasyon an pou ouvè vàn vyolans lan. Yo boule, yo touye, yo kraze, yo brize pou alimante enstabilite politik, pou yo ka fè koudeta, enstale gouvènman poutchis tranzisyon ki kont enterè pèp la, ki kont demokrasi, ki kont bòn gouvènans. An 2017, Apre Prezidan Jovenel fin demokratikman eli, oligak kowonpi ak politisyen vyolan kòmanse yon kanpay vyolans ak gang kont.